Bonjou e bonswa tout moun, kòman nou ye? Jodi a m pote yon videyo pou nou kote Widiana avèk Kelly damou. Moun sa yo di yo pap kite Bravo Kelly paske ou pa kite Rosiana. Kenbe la zanmim. Lanmou, viv lanmou nou alèz. Nan kòman sa yo ye la? Baww. Te gon demwazèl kem te renmen anpil li te dim mwen se mwen li vle pou tout vil jou ap pase mwa ap pase bagay yo chavire ane ap pase dezan pase bagay yo chavire. Pandan w anrayi m nan, m ap mande Bondye pou l ban m lanmou pou ou. Pandan w anrayi m nan, m ap mande Senyè a pou mete lanmou w nan kè m tou pou m renmen w. Paske moun ki rayi moun pa janm avanse. Moun ki rayi moun toujou fini pa rayi pwòp tèt yo e fè tèt yo mal. Pigaw janm rayi moun. Non. Mande Bondye yon kè pou renmen moun. Menm jan pawòl la di, Aimez vos ennemis. Beni yo. Pi gwo rayi, men renmen. Renmen. Alelouya. Pi gwo janm rejte tèt ou. Paske gen anpil moun, avèk le santiman di rejè, yo grandi nan mezon lakay yo. Gen moun se paske yo te gen yon anfans vrèman difisil, yo te sibi le rejè, le rejè de lè paran, le rejè de lè pwòch.